Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Sa c'est un duel! Le duel des 400 mawozo ebyen avèk otorite amerikèn yo tou senpleman paske ebyen nou konnen la genyen plizyè misyonè ameriken ki yo menm nan men 400 mawozo. Nou kapab konfime 17 moun pami yo 16 sitwayen ameriken anlve samdi nan Pòtoprens daprè deklarasyon ki sòti bò kote efe se yon pòtepawòl Departeman Deta. ki li menm fè deklarasyon sila. Nou te an kontak regilye avèk otorite ayisyèn yo e n ap kontinye travay avèk yo, alye nou yo tou nan divès ajans, daprè pòtpawòl sila ki pwomèt pou kapab bay plis enfòmasyon dè ke sa posib. Ebyen, gwoup sa anlve samdi alòske yo t ap vwayaje nan yon bis. Apre yo fin vizite yon òfelina, moun sa yo genyen ladan yo 5 timoun, 12 adilt, tout se manm asosyasyon Misyonè Christian Aid Ministries ki baze nan Eta Ohio nan Midwest, Etazini. Nouvèl anlèvman sa li konfime pa bò kote asosyasyon an nan yon kominike dimanch kote li presize pami moun sa yo ki anlve, 16 se ameriken epi gen youn ki kanadyèn e ke sou 12 adilt, 7 nan yo se fanm epi 5 se gason. Sous polisyè, daprè New York Times, fè konnen, ebyen se nèg 400 mawozo yo Ebyen ki mete men sou moun sa yo? Se 2 gwo pwason e mesye sa yo ki teworize banlye Pòtoprens depi kèk tan la a e kontwole yon pati nan vil Gantye kote anlèvman sa fèt. Ebyen fò m di nou ke swit ak anlèvman sila a, anlèvman 17 misyonè ameriken samdi 16 oktòb la nan Gantye, ajans TV 5 rapòte ke, Gouvèneman ameriken an li preyokipe pa rapò ak sitiyasyon an nan peyi Dayiti e depeche divès ajan FBI yon mannyè pou kapab mennen yon ankèt. N ap fè w konprann ke gen yon timoun 2 zan ki fè pati gwoup moun sa yo ki sekestre nan baz 400 Mawozo. Bon! Maten an m te gen chans tande. Yon ti deklarasyon Bobse fè sou kesyon rap sa ki fèt o nivo de Gantye. Kote ke li fè konnen, ebyen sila yo ki pa Ayisyen pou mesye 400 mawozo yo relache yo. Men, sa ki Ameriken yo, kenbe yo la! Deklarasyon sa a Bob, zanmi pa m, li sanse sanble ak yon deklarasyon kzenofòb. Franchman, paske menm lè Ameriken fè nou tò se vre, men ekoute, genyen. Pèp ameriken an, m ta kapab di ki pa konsène pa rapò ak kesyon sila. Gen ameriken bon kè, gen ameriken malfèktè, men bon m di nou byen ke se otorite amerikèn yo ki move je, se administrasyon amerikèn nan ki pa bon, se li k ap travay pou kapab anfonse nou nan kriz sa, nan sitiyasyon katastwofik la. Men sè Jan Layson pa konsène. Mwen m panse ke. Si se yon sitwayen ki fè deklarasyon sa ok, men ekoute Bob, a ton nivo m panse ke ou te ka gen yon jan pou di bagay la. M konnen ke ou gen la èn kont Lèzetazini paske sa Etazini ap fè nou, ebyen pa gen yon grenn Ayisyen ki pa gen èn kont Lèzetazini. Menm lè Ayisyen an t ap viv nan peyi Etazini, li gen la èn kont peyi sila a. Men di pou w kapab kenbe. Tout ameriken sa yo Ebyen ki nan men mesye 400 marozo yo Bon se grav Antouka fòm di nou ke Nouvèl kesyon FBI ki vini an Ayiti pou kapab ankete a Mwen m dakò Men gon bagay pou nou konprann Mwen panse ke Rapt sou Resòtisan ameriken sa yo Li kapab pèmèt ke otorite amerikèn yo Obyen moun ki nan administrasyon amerikèn yo y ap fini pa konprann ke yon nouvèl misyon ame nan peyi Dayiti, ebyen se sa ki nesesè pou kouwè li la. Paske lè ou di w ap kowopere avèk yon peyi, ou gen relasyon bilateral avèk yon peyi, e ke peyi sa fin degrade sou plan politiko-sekiritè, Ou pa ka kanpe kwaze bra w pou w ap gade yon peyi konsa k ap depafini. Menm lè nan tèt ou, se travay w ap travay pou w kapab rann peyi sa pi mal ke jan n ye paske m poko janm wè yon peyi Etazini mete pye ladan l pou peyi sa gon chanjman pwofon. Ebyen men, sa ki rive la, m panse ke. Ebyen, se ta yon gout do, aparaman, ki ta dwe ranvèse vaz la, ki ta dwe pouse otorite amerikèn yo pou fè yon entèvansyon. Gen moun ki ale pi lwen pou di ke fò yo ta touye nan misyonè yo. Non! Paske moun sa yo pa gen anyen a wè ak otorite amerikèn yo k ap pyetine peyi Dayiti. Dabò, ou wè genyen kèk ameriken ki yo menm ta swete ke bagay yo chanje nan peyi Dayiti. Bon! Antouka fò m di nou ke. Gen anpil moun ki reyaji sou kesyon sila. Men atansyon fòn pa afole. Le fait de dire que ebyen FBI antre nan peyi Dayiti, yo pral kraze nèg 400 mawozo. Non! Ameriken gon jan l fè bagay li. Ou wè Ameriken, sa pa yon pwoblèm pou li non pou l gen anpil sòlda l ki mouri nan yon peyi epi pou kapab jete peyi sa nan enstabilite. Eske nou pa di tèt nou konbyen Ameriken ki mouri an Afganistan? Gen anpil Ameriken Sòlda ameriken ki mouri nan peyi Afganistan e o final ki sak fèt peyi sa nan enstabilite. Donk lamò 2 sòlda ameriken sur un notre teritwa sa pa deranje otorite amerikèn yo nan lojik pou chache destabilize yon peyi. Eske nou konprann? Donk Kidnapin 16 ameriken sa yo, sa pap deranje Lèzetazini, se sa pou nou konprann wi. Men yo sèlman swete ke moun sa yo jwenn liberasyon yo. Bon, antouka, fò m di ke pandan semèn pase a, yon trantèn ka anlèvman resanse nan peyi a notaman nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens. Pami ka kidnaping sa yo, nou deja di w li, 16 misyonè ameriken yon Kanadyen anlve samdi dènye nan Gantye, daprè Aksyon Imanitè. ak defans dwa moun nan yon kominike pou laprès li pibliye jounen lendi an. Aksyon imanitè ak defans dwa moun di li preyokipe pa rapò ak gwo monte spektakilè fenomèn ensekirite a ki gen enpak sou bon fonksyonman sosyete ayisyèn nan. Nan yon kominike pou laprès ki pibliye jounen lendi an ki pote sinyati Prezidan egzekitif la, James Miralus, òganizasyon kap defann dwa moun nan fè konnen pandan semèn pase a yon trantèn ka anlèvman resanse nan peyi a notaman nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens. Daprè responsab yo, ka ki pi resan an se yon delegasyon ki gen ladan li 16 misyonè ameriken ak yon kanadyen kap travay an favè Misyon Relijyez Christian Aid Ministries alòske yo t ap sòti nan òfelina ebyen samdi 16 oktòb la nan Gantye. Gang 400 mawozo k ap opere nan Kwadèboukè se yo menm ki akize ki anlve moun sa yo. AHDDH li menm tou fè konnen menm jou sa a, jou samdi 16 oktòb la, Bandi ame yo asasinen nan Pòtoprens, nan Rue Cameau, polisye Etienne Richard ki nan BLTS. Mesye ame sa yo abat li nan moman yon patwouy polisye t ap eseye dejwe yon kidnaping. Malgre entèvansyon fòs lòd yo, kidnapè yo ebyen reyisi kou sa a, daprè òganizasyon k ap defann dwa moun nan. Anplis, nan Matisan, doktè Isabelle Desulma Victor Li menm tou kidnape, a kote ka sa yo yon dizèn plent al jwenn aksyon imanitè k ap defann dwa moun pou kesyon anlèvman ki pa devwale daprè sa yo di nan menm kominike sila. Fas ak sitiyasyon sila, AHDDH di li solidè ak modòd grèv nan peyi Dayiti, bon gen grèv jodi a men tou gen grèv lendi k ap vini la sa vle di grèv peyi fèmen. Ebyen genyen depite Ilinwa a Adam Kinzinger ki li menm pwopoze ak administrasyon Biden nan pou kapab itilize lame oubyen lapolis pou libere misyonè ki anlve nan komin Gantye. Men, se sa anpil Ayisyen t ap swete. Kongrèsman nan fè deklarasyon sila nan kad yon antretyen sou medya ameriken cnn, 17 oktòb 2021, e to a ap resere de pli zan pli sou gang 400 mawozo yo akize ki anlve 19 misyonè pami yo 16 resòtisan ameriken. Manm Kongrè Ameriken an, Adam Kinzinger, yon Repibliken nan Ilinwa ki deklare nan cnn Lèzetazini dwe jwenn misyonè yo epi chache negosye pou kapab libere yo san yo pa bay yon dola. Tande byen wi, nou dwe lokalize kote yo ye e antre an negosyasyon san nou pa peye ranson. Antouka, konfrè nou, Luckson Sainvil ki li menm ap travay pou Caraïbes FM te fè yon rale sou pozisyon Adam Kinzinger ki li menm se yon repibliken. Efektivman, se palemantè sa li rele Adam Kinzinger, li se reprezantan eta Illinois nan kongrè ameriken an, reprezantan sa vle di depite menm jan nou ta kapab di l an Ayiti. Donk, palmantè sa a ki t ap pale avèk cnn nan yon entèvyou, li di ke Etazini dwe jwenn misyonè yo e chache negosye avèk kidnapè yo pou yo kapab libere san pa gen yon pyas, san, bon, kòm se Ozetazini nou ye, se dola y ap mande, san pa gen yon grenn dola ki bay, fòk yo libere. Nan deklarasyon sa a, palmantè a di ke. e fòk otorite amerikèn yo itilize tout mwayen ki posib, ke se swa militè, ke se swa fòs polis, fòk misyonè ameriken sa yo menm yo libere. N ap raple ke palmantè sa se yon palmantè repibliken, li se yon manm komisyon afè etranjè chanm reprezantan. ekivalan chanm depite an Ayiti. Eske pa gen antesedan nan sitiyasyon sa a? E jounal ameriken yo ou di ki fè eta de kidnapin sa a ki rive la, eske yo pa fè referans ou raple ki jan ameriken yo, gouvènman ameriken an te apwoche pwoblèm sa a lè sa te rive deja an Ayiti? Alò, jiska prezan pa genyen, pa genyen rapwochman sa ki fèt, pa genyen detay sa ki fèt nan. divès medya ke mwen mwen swiv divès atik e ki soti donk te deja genyen jan Bob se te dil la e de ameriken ki deja kidnape an ayiti te genyen ansyen solda ki kidnape e menm selon enfòmasyon ke nou genyen gen de ameriken ki kidnape an ayiti liberasyon yo fèt san ke pa gen bri ki fèt nan laprès. Donk nou pa konnen kòman kòman sa rive fèt, èske gen de negosyasyon ki fèt anba anba e sitwayen ameriken sa yo jis libere, men nou gen de enfòmasyon genyen deja de ameriken ki konn abitye kidnape pandan peryòd sa menm ki libere, men pa gen ankenn detay ki bay sou kòman yo libere. Donk nan ansanm datik ke nou li yo nou pa wè sa e mansyone sof ke. e gen yon koyensidans nan yon ti rechèch ke n t ap fè e Pierre Renel e Bob C. Guerrier an oktòb 2006 lè peyi a te an boulvès te genyen yon misyonè ameriken ke yo te kidnape e oktòb 2021 menm bagay la pase. Donk se te jis yon ti rapèl, pandan m ap fè yon ti rechèch mwen tonbe sou yon atik kote ke an Oktòb 2006 te gen yon misyonè ameriken yo te kidnape e Oktòb 2021 menm aksyon an li menm li repwodui sof ke an 2021 se anviwon 16 ameriken men an Oktòb 2006 se te yon sèl misyonè ameriken. Luckson na pral kite w ale men yon ti presizyon sou deklarasyon depite ameriken sa a ki di l swete ke administrasyon Biden nan itilize lapolis ak lame pou libere ameriken yo l ap pale de ki lapolis ki lame Nan peyi l? Nan pale de lame peyi l, nan pale de la polis nan peyi l. Donk li di ke tout mwayen dwe itilize, militè e polisye. E palmantè a li menm li ensiste sou sa, se liberasyon san ranson. Si gen negosyasyon ka fèt pou l fèt, pou yo libere san ranson. E si sa pa ka bay rezilta, administrasyon Biden nan li swete ke li itilize mwayen militè. e polisye donk mwen sur ke lap pale de ni militè ni polisye ameriken sim ta byen konprann sa li menm li ap pale a paske li menm lap pale avèk otorite amerikèn e lap pale avèk tout pèp ameriken an. E pa rapò a koperasyon ki genyen ant ameriken yo e la polis nan kestyon sikilasyon zam tou nou wè sè dènye tan gen pakèt zam ki pase a travè pò nou yo ki soti ozetazini eske sa ki rive la kote gen 15 ameriken ou 16 ameriken yo kidnape an Ayiti pa pwovoke nan deba yo yon nesesite pou ke ameriken yo nan kapasite yo fè kichòy pou ede rezoud pwoblèm Ayiti a, pwoblèm ensekirite a? Fèmen vann nan. Alò, deba sa a li souvan fèt, li souvan fèt isi Ozetazini, patikilyèman nan Florid ki se youn nan eta. kote ki souvan genyen de kangezon zam, de zam ki ap rantre an Ayiti de manyè ilegal. Mentnan ofisyèlman pa genyen vrèman yon deba ki lanse. Mentnan se pral okazyon petèt apre sa k pase a pou ta gen yon deba konsa ki ajite. Men nan milye ayisyen an se souvan deba sa yo ap fèt de moun k ap di ke pa rapò avèk kontrebann ki genyen, pa rapò avèk fasilite ki genyen nan dwàn nou yo, gen anpil zam ki soti Etazini ki rantre Ayiti. Mentnan, antre 2 peyi yo, Ayiti e Etazini, ki sa ki ap fèt pou nan kad koperasyon 2 peyi yo genyen pou yo ranfòse prezans yo nan dwàn yo, tout kote pwen de pasaj yo ye pou evite ke zam rantre. Mentnan, l ap enpòtan pou 2 peyi yo mete yo chita sou sa.